Prevansyon ak lit kont koripsyon egzije yon apwòch global, ki posib sèlman nan yon klima transparans, kote tout moun pran responsabilite yo, kote tout aktè sosyete a patisipe, jwe wòl yo, Leta, sektè prive, medya, òganizasyon sosyete sivil la, popilasyon an an jeneral, nou dwe tout mete tèt nou ansanm pou batay kont maleng sa a. Men kèk fason nou ka fè pou fè yon diferans. Leta, nan mete kad lejislatif ak enstitisyonèl ki fasilite transparans. Sektè prive, nan adopte yon atitid zewo tolerans fas a koripsyon. Medya yo, nan kontwole enplikasyon gouvènman an ak sektè prive a nan koripsyon. Epi anfen sitwayen yo ak sosyete sivil la, nan sansibilizasyon, enfòmasyon ak presyon sou otorite yo. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal. Rive sou Anba Tab Pran Achte pou pataje eksperyans ou.